Cheri, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Gad sa fè w sa wi cheri ou pa panse a sa. Ou manke m boo. Stephanie, ou pap vin fè m. Cheri, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Gad sa fè w sa wi cheri ou pa panse a sa. Ou mankem boo. Stephanie ou pap vin fèm boule kòb lekòl ti sèm nan la ankò non. Mawozo. Sa pa fè anyen. Cheri, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Gad sa fèw sa wi cheri ou pa panse a sa. Ou mankem boo. Stephanie ou pap vin fèm boule kòb lekòl ti sèm nan la ankò non. Cheri, depi. Cherie, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Gaz ka fèw sa wi cheri. Cherie, depi maten wi ou nan lespri m. Cherie, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Cherie, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Cheri, depi maten wi ou nan lesprim, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avèw. Cheri, depi maten wi ou nan lesprim, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avèw. Gad ska fèw sa wi cheri ou pa panse a sa. Ou mankem boo. Stephanie ou pap vin fèm boule. Cheri, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avè w. Gad sak fèw sa wi cheri ou pa panse a sa. Ou manke m boo. Stephanie, ou pap vin fèm boule kòb lekòl ti sèm nan la ankò non. Ah Rozo. Sa pa fè anyen. Cheri, depi maten wi ou nan lespri m. Cherie, depi maten wi ou nan lespri m, menm manje m paka manje non boubou tèlman map panse avèw. Gad sa fèw sa wi cherie ou pa panse a sa. Ou mankem boo. Stephanie ou pap vin fè. Cherie, depi.